Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon konsènan site solèy nou konfrè de aktyalite lokal tv e eko lakay se son randu ojodi a site solèy. pou kapab rekeyi yon maksimòm enfòmasyon e reyalize dè zintèvyou avèk dè jan ki abit laba. Ebyen, fò n di ke kategori moun ki pale yo se moun ki yo menm abite nan zòn kote Gabriel ap dirije. Diskou yo ale an favè Gabriel. Pou yo menm, Gabriel se yon bon papa, se yon Bondye, se sèl li menm k ap pwoteje yo nan Site Solèy. Si Gabriel ta mouri, ebyen yo menm yo kraze plat. Fò n di ke Site Solèy la ki te deja pa t bon. Men lè w pral gade imaj sa yo, w ap di tèt ou mezanmi, èske la a se kote moun ap viv? Gen yon seri de kote ou pase, fatra a prèske fè yon sèl ak kote moun ap viv. Yon seri de mardeaux croupissants. Ou pa bezwen di tèt ou ki kantite vye moustik bagay sa yo pwodui. Lòt bagay ankò, mache a, li te nan Solèy 19, yo retire l kounya a, yo mete li nan Bwouklin. Men, m vrèman pè paske si genyen yon fiziyad ki fèt, anpil machann kapab pran bal. Men aktivite yo pa mache. Lè pou moun sa yo al nan mache, se pa de jimnastik yo fè, pa egzanp pou al anba lavil pou al achte epi retounen. pou w kapab vin vann afè yo nan Bwouklin, se tèt chaje. Men pi gwo pwoblèm moun sa yo denonse sè ke yo koupe kouran, yo koupe dlo jan n te eksplike w nan emisyon maten an, donk yo menm yo nan difikilte pou kapab viv. Nou pral swiv temwanyaj yo avèk imaj yo epi aprè n ap retounen pou lè kòmantè. Gras a dirijan sa. Nou pa gen dlo nan zòn nan, n pa gen kouran, n pa gen anyen. Nou pa gen anyen menm pou nou fonksyone. Tande bòs yo. Wè si se pa Bondye avèk Gabo k pou mete nou deyò pa gen anyen n ap ka fè nan zòn nan la. Anyen menm. Nou di nou pa gen dlo n pa gen kouran, èske se leta ki koupe dlo avèk kouran? Chimè Boston yo. Chimè Boston yo koupel Matyas melanje a Iska Menm sa fè m pa pè pale men mon nèg lari myem ba gèye men men street m fè men pa gen jou m ba nan lari Vwa m di w nan bòs sa 1 nèg sa yo koupe tout bagay nou la nèt Bon ese pat Gabriel pa gen kote moun tap life la menm Gras a papa sa kap pwoteje nou nan zòn nan la Kòm nou menm nou vin nan zòn nan la tou l byen bon pou nou tou pou nou ka konn sa kap pase Wè sa m di w nan se pat papa sa la n pa konn kote n tap ye E wè nèg yo gentan kraze plizyè baz Yo kraze yo kraze aviyasyon. Tout vizyon Escas se pou kraze zòn nan mete nou deyò. Sak te fèt lasalin nan li bezwen fè anndan sila. Li bezwen fè la. E nou menm nou pa gen zam pou nou goumen avè yo. E blòk nou nou genyen, boutèy nou nou genyen pou nou batay avè yo. Manchèt nou nou genyen. Nap mande gouvènman an, vòlè sa pou pouvwa sa fini epi yo ba nou yon lòt pouvwa pou jere sitiyasyon an. Met zam nan geto si mayi zam anndan geto. Kob ti jèn ap tonbe anndan site solèy. Nou mande sa fini. Wi papa. Nap pale la menm. Ae e bòs la k mete nou alèz la. Yon tèt di sou se pou babekyou ki te vin tire sou nou la ak video an. Eske se vre? Wi babekyou vin nan anndan site limyè la vin fè masak. Epa demon misye pa fè la non. Tout lan nèf. Tout lan nèf tout bagay. Sa nou bezwen menm babekyou sa wè fwa sa menm yo di yo vin fin bon. G9 sa kom G9 la mande pou site solèy pou l kraze map tann li map tann nan mesye sam gen pou m di mesye. Ap viv avèk moun anndan Boston, anndan moun anndan Belekou. M gen 2 pitit ki gen 22 zan la. Tout jounen se anba kabann nou rete la. M pi kontan nou tande kote gè a ye, malerèz pa ka viv anba pyè 6. Tout moun bare dèyè mi e la touye moun, boule moun e la moun fèt. Pase tout bagay yo fè yo di yo e Gabriel. Kote m pi kontan nou tande kote tire a ye. Pa gon moun ki ka rete a wè la La mafia a voye konbyen bal Si m ta al monte yon vye ka mwen m rete dèyè la N ap kriye tou bal men di tou ka mwen e bal Paske m wè Jovenel lage Isca avèk Mathias manje moun Site Solèy Pase Gabriel e la l fèt nan Site Solèy Mathias avè Isca pa ka vin mete l deyò Paske Babekyou di konsa l ap vin boule nou la. Pase men nou gon gwo kontenè la, yeswa yo met dife ladan. Pase tout moun se sou adwoke an nou dòmi la. Paske nou pè kout dife yo gentan gen galon gaz yo. Pase nou menm nou nan site solèy nou pa endijan. Pase nou tal vote pou pou Jovenel pase pou Jovenel mete nou nan kasa li pa vle wè limyè Gabriel la depi ou al nan pale. Ou konn sak fè nou pa al pale? Nou pa jwenn kote pou nou pase. Nou pa ka pase dèyè mi. Nou pa ka pase a goch. Nou pa ka pase a dwat, tire, lè w pral lavil la fò w gen 30 dola machin. Lè machin nan resi pase avè yo bare tout moun, mete gwo trelè. Men m pa kwè nou ta al vote pou yon prezidan yon eta bagay sal konsa l ap vin moun site solèy. Bon li menm pa gen, Jovnèl pa ka fè moun site solèy yon mò. Mande Jovnèl ki ki ak dènye sans site solèy li pa ka ba li, nou menm n ap ba l ak dènye sans site solèy. Ni pye ni tèt. E Gabriel li pa vle wè e Gabriel li pa vle wè Eline aprè bon lap mouri ansanm ak Gabriel pase Jovenel son moun sal Jovenel se moun kap vòlè ti bannann ti poul anba jali Gabriel pa konn vòlè li pa konn vòlè Mathias la nan mouda nou Isca la nan mouda nou nou paka pase menm timoun nou paka al lekòl menm ou pil avè wè kote map fouti pate sa. Li te pran 2 bal lage la. Gad eta m fini. Men pitit mwen pran bal. M pèdi yon pitit 22 zan la. Kòl de yon prezidan m tande yon prezidan yon moun vote pou li pou l lage eta sa li ye pou l boule site solèy. M ap konnen si nou ranje byen Jovenel a Mathias avè Isca. Pase Isca kòm yon moun ki fini lekòl, ki al lekòl, ki al inivèsite. Li lap boule yon peyi konsa li ap septe prezidan an septe l lap di manman l te moun mwen li te konn ap ranmase ti grenn pwason Gabriel pat konn figi manman Matyas manman Jovenel ni an pent ni an Gabriel li tou jounen l pou ale la touye moun avè l gen machin moun li pou ale al boule men manman moun lap boule yo endijan yo ye endijan manman yo ye Koman kay lan ye? Anfas lari anfas. Tou bal ki nan kay la selman? Wi tou bal tou bal. Bal la te tout anndan kay la. Konbyen tan ou gen depi wap viv nan site a? Bon m fè 5 m fè 5 timoun bò isi a la. Men gras bon Dye fè yonn nan timoun yo poko pran bal anndan. Men se akoz de gè a ki gen la ki fè. Wi wi. Men kòman ou fè dòmi? Kisa ou fè menm? Bon lè map dòmi se anba kabòn. Anba kabòn m antre kò m. M antre anba kabòn m al dòmi. Nou tande, nou konprann e nou pran nòt. Men gen yon grenn bagay m anvi di nou sè ke ou wè tout kote ou kapab viv yon bagay konsa. Chak moun defann gang pa yo. Chak moun defann bandi pa yo. Osi senp. Ou wè jan moun sa yo ap pale byen de Gabriel. Y ap pale mal de nèg Boston, nèg je 9. Si w ale nan Boston, w ap jwenn yon son de klòch diferan ki di w ke Gabriel se yon asasen, se yon sanginè ansanm avèk lòt kolonn nèg li yo. k ap teworize popilasyon an nan Site Solèy. Donk, se konsa l toujou ye. Sa vle di ke nan batay ki genyen yo, vin genyen yon konfwontasyon antre popilasyon e popilasyon. Sa vle di jounen jodi a, e moun yo oblije pran pozisyon. Paske si yo wè gen yon sitiyasyon k ap vini anfas, gen yon moun ki kapab devye sitiyasyon an, ebyen y ap mache dèyè moun sa a. Men pa bliye, gen yon grenn bagay moun sa yo, k ap viv nan Site Solèy depi byen lontan, leta bliye yo. Leta bliye yo. Paske imaj m ap gade de Site Solèy, imaj nou menm n ap gade de Site Solèy, èske se Site Solèy sa a ke nou te konnen dan lèzane 90? Pa si. E de jou an jou, sitiyasyon an ap anpire. Paske leta a sanble pa twò enterese pou wè fason moun yo ap viv. amelyorasyon kondisyon lavi moun nan Site Solèy, sa pa twò enterese Leta. Elas, se konsa, kote w ap gade a la a, li pa yon jungle, li pa yon forè, gen moun k ap viv ladan l. Merci beaucoup la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba non ti pouce bleu an pouw nou dir que vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!